On m'a dit que Dieu a fait les hommes à son image, mais certains ne lui ressemblent pas. On m'a dit que mes ancêtres ne venaient pas d'Afrique, qu'ils étaient Gaulois. Ok, Dieu a fait les hommes à son image, mais au fait, Dieu, il ressemble à quoi Chacun porte sa lumière, mais porte sa croix. Ce sont des phrases que j'ai trouvées à travers la chanson On m'a dit de Médicustos ». En pile fois dans la vie, où on vit poser questions, mais il y a des questions qui restent et demeurent sans réponse. Il y a parfois de mauvaises réponses à de bonnes questions. Il y a parfois de bonnes réponses à de mauvaises questions. Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons la KO pour capable poter une nouvelle émission. Nous pas suspendre remercier et féliciter tout le monde qui toujours euh, a salué nous, a félicité nous en retour, toute l'équipe de RL Prod pour travail à faire dans la communauté. Alors merci et nous-mêmes nous là. Nou ap ba ou enfòmasyon jiskobou paske deviz nou se enfòme ou 24 è sur 24, 7 jou sur 7. Anpil fwa nou konn rete nou dekouraje pa rapò ak sa k ap pase nan peyi Dayiti, pa rapò ak menas ke nou ap jwenn, pa rapò ak tout yon seri de pwoblèm men ekoute sèt yn misyon e kant la misyon èlè divin. Ou pa ka bay do. Ou pa ka lese tonbe. Si se ou ki te deside fon bagay pou pwòp tèt pa w, ou te ka rive yon lè ou dekouraje, ou bay vag men ekoute, kant se Bondye ki rele w pou fè yon bagay, menm lè anpil fwa gen dekourajman, enben, on implore le secours du grand Jéhovah et puis après ça va aller. Alors c'est parti pour votre émission. Fò n di nou ke m gen yon dosye m ap manyen la, se yon dosye ki trè sansib. Tande byen mezanmi, eske nou konnen sa kap pase nan Matisan la a? Gen anpil moun ki kontann. Menm jan, lè gen batay antre bandi ame avèk bandi ame, les gens qui ont la possibilité de faire le commerce d'armes et de munitions, yo kontan. Paske bal ap vann. Eske nou konprann? Ebyen se pou m di nou ke sa kap pase nan Matisan an, li pwofitab Ak yon ti klan, yon gwoupiskil, de twa grenn moun. Tande byen sa k gen kounye a. Gen yon kri dalam ki sòti Okay ki vin jwenn nou e se yon kri dalam ki gen rapò ak yon revandikasyon paske sèten fwa quand on regarde une situation en face e ou wè se katastwòf k ap vin sou ou, si w kwaze bra w, katastwòf la ap rive sou ou an bèt. Sa vle di sitwayen yo oblije leve kanpe. Paske, tande byen ki sa l ye, jounen jodi a la a, pou yon moun ou rann ou nan departeman di Sid, ekoute, ou gen yon, m kwè, yon 120 dola konsa. Yon tikè ale e retou nan avyon, ou gen yon 240 dola ki pa pou ou. E poutan. boy ici à, Miami, c'est presque même comme là, oui, s'il vous plaît. N'a va comprendre. Ça veut dire, le mal que vit la population haïtienne, particulièrement les gens du Grand Sud, les gens de Port-au-Prince, les gens de Carrefour, eh bien, malheur ça, Li pwofitab ak yon ti klan. Donk vous imaginez des milliers de personnes qui sont en souffrance et que sa pote yon sòt de rejwisans pou de twa grenn moun. Le monde va mal. Ekoute, tan ke nou pa mete nan tèt nou ke gen bagay depi w fè l se krim paske ban m di yon bagay, ou pa ka pran plezi w pou wè moun k ap mouri epi pou di ke se byen men ou menm ki ap fè komès bal la. Ou oblije wèl konsa wi paske fò moun mouri, fò moun pran bal e se di yo pou ap gade sitiyasyon sa paske lè w ap gade bagay k ap pase nan Matisan, fiziyad fèt, moun ap tonbe agòch, moun ap tonbe adwat, sa w di tèt ou paske se bal y ap vann paske si pa t gen bal menm lè tout nèg te gen zam, zam nan t ap yon bra dife. Men podyab! Jounen jodi a la, ebyen, tout nèg ap fè lòbèy. Matisan, Jounen jodi a la, si w pase nan Matisan, gen anpil wout pou ale nan Kafou a. Wout sa yo delabre, wout sa yo fini, pa gen anyen ankò ki rete. Leta pa p menm gen chans pou kapab fè yon ti pase men nan wout sa yo. Kounye a la vin gen yon pwoblèm, si bagay la li bon pou yon ti gwoup moun, li bon pou bandi yo tou. Paske talè konsa m ap vini avèk yon emisyon. paske m ka vin avèk kèk imaj sou wout kafou a ki nan move eta pou nou, men emisyon pou m di nou ke, ebyen jounen jodi a la tout nèg lage kò yo nan fè sa k pa sa nan wout la. Kit ou te vilaj, kit ou te ti bwa depi w gen nan kontwòl matisan an fò w brase. Eske n tande? Gon seri de kote nèg vilaj yo te ye, ebyen ou konnen se nèg ti bwa yo ki vin pran la, nèg yo fè bras yo tou. Eske n konprann? Paske ban m di w bagay. Eske n konnen gen gwoup nan baz yo pi byen trete? Gen nèg lè manje fèt, yo manje menm manje a chèf la. Men gen nèg tou, se prèske diri penitansye yo manje. Enben kòman w konprann ou kapab di nèg sa a pou l pa al nan vòlè, pou l pa al fè yon seri de bagay? Eske nou konprann? Paske nou vin rive nan yon moman, bagay la tèlman di, bagay la tèlman anpil pou nèg ki gwo chèf yo, men se sa k fè w wè gen yon seri de baz ki oblije fè kidnaping. Gen yon seri de moun, lè pa egzanp, yo kidnape yo, lè yo rive nan baz la, depi. De twa sòlda tande se tèl sitwayen ki antre nan baz la la. Nèg yo gentan gen espwa. Se sa k fè, m konn on sitwayen, on gwo sitwayen yo kidnape nan peyi a la a, epi yo kouri lage l. Men èske w konnen sitwayen sa a li menm, li oblije voye on bagay kanmenm paske chèf la di l, Ekoute, ou konn sa k pase la a? Sòlda yo wè se ou menm. Yo konnen se ou menm, yo konn pèsonalite a. Tout nèg gentan gen espwa y ap jwenn on ti bagay. Ou mèt ale, men degaje w von ti bagay nan baz la, mwen menm pou m ka bay sòlda yo, menm lè m pa bezwen an retou. Donk vous imaginez! Kòm si gen nèg ki nan baz ki kite baz yo pou y al nan lòt baz. M gen pou m fè yon emisyon sou kesyon sa a. Nan sans sa Gabriel pran anpil kou nan Site Solèy. Ou konprann? Sa vle di, depi yo vin nan baz sa a. y ap pi byen fonksyone. E pwoblèm ki genyen kounye a, si ou wè yon nèg ou pa gen dyaspora aletranje k ap voye lajan ba ou, ou pa gen de twa moun k ap soutni w, ou pa gen lòt bagay pou w fè ke vòlè oubyen reziste. Se sa wi, se sa k pwoblèm nan wi. Kounye a, jounen jodi a la a gen yon seri de nèg, se sa k fè w wè nèg la gendwa nan menm baz avèk ou, bon ou di nèg la ekoute, fò w pa vòlè. Men, lè w gade w wè nèg la se vòlè a ki nan tèt li, dèfwa w oblije kite l, swa lapolis koupe kou l, Ou byen yon lòt moun touye l. Donk, na va konprann ke pou m di nou sou kesyon Matisan an pou m retounen, e byen bagay la li yon ti jan vrèman kòse. M prale kite nou avèk yon entèvyou paske m toujou la jisteman pou kapab fè tande vwa moun yo paske la gen anpil moun ki tande l lè entèvyou la fèt la men lè li pwopaje sou rezo a gen Plis moun n ta kapab di ki touche. Ki sa l ye? Gen nèg ak zam ki kidnape depi 2 mas. Vous imaginez 2 mas e ojodwi nou sòm le 22 mas. Donk sa fè 20 jou enben yo pran Doktè Michel Daleksi ak Pierre Boncy devan kabinè medikal yo. Sitiyasyon sa a ki te lakòz kèk asosyasyon medikal pran gwo dispozisyon pou kapab fèmen pòt yo yon mannyè pou mande liberasyon doktè a. Sa se yon moun ki malad. Li gen medikaman pou l pran. Fanmi ak kèk zanmi te mete ansanm pou te bay kòb bandi yo te mande a. Men, bandi yo kenbe moun ki pote kòb la ankò. Tande byen wi! Bandi ak zam nan Matisan pran 2 kamyon machandiz ki t ap pran direksyon Tigwav. Se te jedi pase pou kèk machann. Viktim yo eksplike se pa yè a jodi a y ap sibi zak sila a. Kou sa yo resi twò pase paske se kòb eskont ki nan men yo. Yo fè konnen yo pa bezwen konnen kiyès ki prezidan peyi a men se sekirite a yo bezwen yon fason pou yo kapab degaje yo. Ann tande 2 temwanyaj sa yo. Map salye tout moun kap tandem maten an. Se yon pwofesyonèl ekstraòdinè. Li Li pa ezite reponn apèl dijans kèlkeswa lè a, jou a, ke malad la ap peye, ke malad la p ap peye. L ap fè kou nan kat inivèsite de medsin e inivèsite sajfam. Elèv yo ka temwaye de son serye, de ses valeurs ki pa janm gen pwoblèm avèk moun, son moun ki tèlman janti, afab, li gen yon mo janti pou chak moun. Mesye yo ki kenbe Doktè Dalexis, mwen mande nou, tanpri, voye l tounen lakay li, nou bezwen pran swen li, li bezwen al kay doktè. Men pa bliye, mwen si ke nou menm ki kenbe la genyen nan nou ke se Doktè D'Alexis ki ba nou lavi paske Doktè D'Alexis son moun ki travay nan preske tout matenite leta yo Doktè D'Alexis son moun ki konn pral opere yon malerez ki pa gen Kòb ki pa gen san li desann lakwa wouj li bay 5 san se se san pal pou malad la ka jwenn san poul ka al opere malad la li travay sent katrin laboure li travay chansrèl li travay kafou li travay HUH mesye tanpri tounen marim pou mwen li bezwen al pran swen. bezwen bal swen epi mesye nou antann nou sou ranson nou voye ranson an grasa ap grasa fanmi grasa zanmi ki pote kotizasyon yo nou met ansanm nou voyel ale. Nou kenbe Doktè Laveksi, nou kenbe moun ki pote ranson an tou. Mesye tanpri, retounen Doktè Daleksi lakay li. Retounen Doktè Daleksi nan fwaye l. S on manman k ap pale avèk nou. Tanpri, retounen. Se yon kominote nou mete ajenou. Se yon fanmi nou mete ajenou. Tanpri mesye, tounen e nou pwofite remèsye tout moun ki pote sipò yo pou nou. Tout moun sa yo ki ede nou an, nou di yo mèsi de tou kè. Epi mesye, mesaje a Kite pot kob la pou nou an. Fòn lage li. Malheureux malheureux sa gen 15 pitit ak 2 madanm imagine ou tout ap soufri pase se li k pou pote pou yo mesye lage li lage tou lè 2 moun yo silvouplè mesye m priye nou an gras. Bonjou Bonjou Mesye Bob se papa pèp Mèsi Bonjou Pierre Renel Bonjou Guerrier M di nou mèsi dèske M di nou mèsi dèske maten an nou fè m gras m ka vini nan radyo Karib maten an Bon yo te pran mwen Yon premye fwa, mwa doktòb. Premye fwa yo pran mwa doktòb la, m pèdi 150 mil dola machandiz pase se Latibonit m achte diri peyi, se Malpas m achte pwa bè, pwa nwa. Se eskont mwen pran lè m ap esplike yon zanmi m sa yo pran m. Epi m di m prale nan radyo karayib. Li di m bon m pa bezwen vini paske tout moun pral gade m. Li prete dam sa eskont li ban m 50 mil li bay li ban dam nan 50 mil. Kounye a n ap vire avèk 100 mil dola. Mwa desanm ankò yo pran nou ankò. Kounye a, n antre nan yon sòl. Nou fè yo ba nou manman. Nou fè manman. Nou pran premye kòb sòl la. Nou lage kò nou ankò. Latibonit nan Lajeziri. Bon, sèt fwa si bon, nou pa kapab ankò. Jedi a, yo pran nou. Yo pran de machin nou voye Tigwav. Kon yo rive nan matisan 1 an yo reprann mwen gon yon ti gasonm ki giyàn fransèz e lekòl li ye l malad nan kè chak mwa e mwen pou voye kòb ba li pou l peye kay pou l peye kay pou l manje lè fini men yo pou li pa l ale san papye men yo pran paspò l fini mwen gen 600 dola ameriken la pou m voye ba li m paka fè kòb la pou m voye bay pitit la. Kounya la se lite m ta pral lite la pou m wè si m ta fon on bagay sou machandiz la, yo pran machandiz la. E mwen menm a dam sa san sanm nou vann. Nou nou prete, nou konekte. Gen de lè mwen menm m pa al achte e li menm k al achte. E li menm k al achte. Jedi a, nou monte lakay nou, men lè nou voye machandiz la, nou pa monte machin nan pou voye machandiz la ale. Lè l bò zòn uitè diswa, n ap tann pou nou, chofè a di nou nou rive, n ap rele moun pou pran machandiz la pou nou, yo pran chofè a, yo bat chofè a, travayè a yo bat li. Yo lage nou de bwa balan. Mwen menm sam mande nan peyi a m pa mande anyen se sekirite a m bezwen m pa bezwen konn moun ki prezidan m pa bezwen konn moun ki premye minis m pa bezwen konn moun ki pèsòn men ti sekirite a m bezwen pou m degaje m. Mwen konvense m ansanm avè l, li pap leve lou, li pap leve lejè. Si m pa ba li, li pap pran. Tout tcheke l tcheke travay. Li kondi gwo kamyon, li fè tout bagay, li pa fouti jwenn anyen pou l fè. Se mwen menm pou k degaje m. Dam sa li gen pitit li, li gen nyès li sou kont li, nou pa konn sa pou nou fè. Pòpse, papa m ou. Bon papa mesye Pierre Renel se yon mo pou nou non nou pa konn sa pou nou fè non tanpri nou bezwen peye dèt An nou. nou pèmèt lòt dam ki akonpanye w lan di 2 mo madam se menm se menm sitiyasyon nou prete lajan labank nou pran eskonp men nap pèdi machandiz nou donk nou pa konn kisa pou nou fè jodi a donk ou pase nan nan studio a menm jan avèk zanmi yo. E ki mesaj ou vle lanse? Mesye Bob Seger e Nelson. Avanse pi pre mikwo a. Bonjou. Mwen jodi a sak fèm pèmèt mwen rive nan radyo a la m pa kapab ankò. Chak mwen al achte machandiz, mèt machandiz yo pran yo nan wout. M achte nan mwa oktòb yo pran, m achte nan 29 desanm. Nèg Matisan debake l. Jedi a, pou disèt la, m voye yon machandiz. Lè m ap tann, m rele pitit mwen ki konn resevwa machandiz la, m di, Fito, machin lan rive? Li di m, Wi, li nan, yo te pran chay la wi. Men, chofè a pran chay la. Li di m, Talè, m a rele w. Lè l pa ka di m anyen. Lè l rele m, kounye a se yon lòt fi k rele Milann, gen machandiz toujou nan machin lan. Milann rele, Janèt, men yo pran machin yo. M di, Ki bò yo pran l? Yo pran yo nan 1 an Matisan. Kounye a. Lè nou voye n kouri, m voye yon lòt mesye kouri ale. Lè l kouri ale, li di pètèt yo ta dwe gwosye. Lè l rive yo pa di l anyen, yo gen tan debake yon machin. Lòt machin nan kanpe. Li dòmi. Lè n konn y ap ban, y ap debake, yo ta ban nou li menmsi yo te vin bay yon lòt ti monnen nou ta prete, nou ta bay, yo pa ban nou l. Kounye a m pa gen yon dola ankò, m gen pitit, M pa gen mari, m pa gen pèsòn. Se mwen sèl k ap degaje m nan lari a pou m viv ak timoun yo. Kounye a mesye yo mete m sou de jenou m, m pa gen yon dola nan men m. Mwen dwe, m achte kredi Latibonit. Panyòl la konn vann mwen ti pwa malpas, m dwe l. Kounye a m pa ka al devan yo ankò. M pa gen lajan pou m pot ba yo. M pa konn si pou m monte, m pa konn si pou m desann. M pase nan radyo a m vin mande nou sekou, m vin mande nou pou ede mwen.